Dènye nouvèl, dènye detay sou lanmò chèf gang, dezyèm chèf gang 400 mawozo a, nou vle pale de El Señor Gaspillage, e lè misye pote non Gaspillage sa, se pa yon non ke misye pote pou bèl twèl, dayè, Nou wè a travè ak misye poze nan peyi a, enben se yon nèg ki se yon gaspiyaj tout bon. Enben jodi a la a misye gaspiye, misye pote nou gaspiyaj e jodi a misye gaspiye paske misye enben e fèk rann dènye souf li e ou pral sezi tande rezon e kòman misye arive tonbe la a. Enben lanmò san jou Tout chèf ki te aprè l yo ap tonbe grenn pa grenn, misye gen pwoblèm e nou tande baz 400 mawozo a depi kèlke tan e ki pa p frape jan ke nou te konn souvan tande l ap frape dan le tan avan menm kòlèg te mouri enben jodi a la gaspiyaj tonbe n pa bezwen di w lanmò san jou misye panike misye gen pwoblèm misye pa konnen ki kote Si se agoch si se adwat paske anpil solda ap tonbe medam se mesye enben gen komisè muscadin tou ke nou pral envite ou tande la nan video sa paske e komisè muscadin misye pale aprè e 2 bandi misye mòtèlman blese e pami 2 bandi sa yo ebyen genyen yon jamayiken E se Jamayiken sa ki se pwofesè e donk tout nèg ti lapli yo, nèg Izo yo, se li menm k ap montre nèg yo enben e kòman pou yo manevre zam yo, kòman pou yo tire. E se misye enben jodi a la a, komisè Muscadin ki kwaze avèk misye k ap antre lakay li, m pa bezwen di w, mòtèlman blese, komisè a voye nèg yo bwa kale. Nou pral envite w tande komisè a ki t ap pale, ki t ap bay detay e konsa w a kite kòmantè w anba videyo sa pou w di nou Kisa w panse zanmi fanatik tvlakay haiti pwen kòm yo? Pè san krent Nou tap eseye kontakte w paske jodi a la m wè bwa kale a rive nan nip m wè genyen 2 omwen 2 nèg ki tonbe e pami yo ta sanble gon jamayiken kisa bagay lan ye e komisè? Se pa ta sanble gon jamayiken gen yon jamayiken egzat. E bon konnen m pa la. M pa atè a. M pa ka lage l dwat. Jamayiken sa a misye rele m bliye non misye. M te bay non l talè a wi. M kwè Amal e misye rele. Amaral li rele. Amaral? Ya. Misye rele Amaral. Elize Amaral te l bay a. Exactement. Misye se misye ki fè mentnans zam pou nèg Gran Ravin nan yo. Se misye ti solda yo se li fòme nèg yo. Donk misye se yon espye an nam. Wè. M santi sa. Gen kèk videyo ki pwouve sa. Exactement. Sou telefòn misye se bagay tèt chaje, diskou misye avèk otorite gangstè. Dèyè tout telefòn misye nèt se gangstè ki sasaye, gangstè, gangstè, gangstè, gangstè. Donk misye gen konvèsasyon avèk majorite gangstè jamayiken yo ki atè a. Donk se misye ki fè kontak ant Jamayik avèk Gran Ravin pou nèg yo. Paske a te avèk kesyon bòz. Men bòz sa yo pase di kote de La Colline d'Aquin pa yon tip ki rele Richard. Pierre Richard. Donk 2 nèg sa yo m te gen enfòmasyon ke nèg yo t ap rantre, yo te prale La Colline d'Aquin. Men m te gen enfòmasyon ke yo konn pa tap. Men ou konnen nèg yo tèlman fò, nèg yo ap panse. Lè nèg yo ap panse fò w ap panse pou yo tou. ok pakont e pafwa kon ap vire nèg yo nan kabi a nèg yo desann yo pran pap patap lè yo rive tigwav yo pran wòlsilèn ebyen dezòmè kounya lèm kanpe miyagwàn menm bourik ou te wè tap pale sou bourik map kanpe w fòm konnen kote w soti mwen te gen enfòmasyon sou nèg yo. E m t ap veye nèg yo nan kabe a, veye nèg yo nan kabe a, veye nèg yo nan kabe a. Lè m rive nan eklerè a, m di eklerè a m pa wè nèg yo pase non, kote kabe a pase? Kabe a di m, men ki bò nèg yo desann machin nan. M di men ok pa gen pwoblèm, si yo desann anba petèt yo ka tou ret gen bra, sa depan. Men m te gen kou de rad ki sou nèg yo, efektivman wi, m wè de nèg ap vini sou motosiklèt aprè pandan m t ap tcheke yo ekip Jeremi, m di pwobableman nèg yo gen dwa monte sou tèt kamyon an. Mwen monte tcheke machin tcheke machin tcheke koulè rad nèg yo m bay nèg yo fè m wè 2 nèg ap vini sou motosiklèt kòm nap tcheke motosiklèt lèm gade m wè nèg yo debake sou mwen m mande kote yo soti yo di m yo soti kafou lè sa e ok e lè sa m fini m pa tcheke nèg yo men nèg yo gen afè yo nan do yo. Epi finalman men sa pase jan wè l pase a. Donk mwen pwomèt ou e. Sa a di ke lè w tcheke nèg yo ou wè paske gen dayè gen imaj vre sa di nèg yo yo pa inosan. Men m ap gade yon videyo kote youn nan nèg sa yo misye pwouve l se yon kriminèl misye men gwosè ponyèt li k ap masakre yon nèg a yon kout mas. Sa se Richard wi. Ya banm di popilasyon yon bagay nan afè telefòn e ke tout nèg ki fò nan enfòmatik yo konnenl men mpat konnenl son dyaspora lakè mdi w dyaspora yo nou pap janm pale anmè non yo anpil gen moun ki fache pou sa men sa yo te gade fòn ou konn son dyaspora ki moutrem bagay sa sè dim konsa ke nan telefòn nan lèw wè lèw al sou gari telefòn nan lèw klike sou imaj la si se imaj whatsapp li ye lèw klike sou imaj la. W al tcheke detay. Lè w al nan detay, l ap ba w ki lè foto sa a te fèt. Èske l se imaj Whatsapp? Èske l se imaj Facebook? Èske l se imaj, m te kapab di, Instagram? Èske l se imaj Bluetooth? Ebyen, videyo m ap gade sou telefòn misye a yo, se videyo ki fèt sou kamera. Kote zam lapolis nan men l, w ap gade yon bèl lèsevèt lapolis. Tout videyo yo se videyo ki fèt sou kamera yo. Kote misye ap kraze tèt nèg la se yon deal ki te mal pase antre yo menm ok se yon deal ki te mal pase antre yo menm yo te bay misye konbyen gram de marijuana poul te pote ale yon kote li pa pote l ale kote a yo fè kontak avèk li pou li pèdi yon lòt tip misye vin nan baz la efektivman wi nèg yo kenbe misye nèg yo sakrifye misye nan eta sa. E pa ti koze non. Sa map di n la, alò pou moun kap tande la sa komisè ap di a, youn nan nèg ki tonbe jodi a, misye kap tiye yon nèg a yon mas. Misye chita sou nèg la, li genlè mare misye 2 bra dèyè, epi lap vide kout mas pou l fann tèt nèg la, l gaye sèvèl li. He nèg yo kriminèl anpil mesye. Egzakteman. He nèg yo kriminèl. Donk. Se nèg sa yo, jodi a la, anpil moun ap di ki se inosan. Ah moun ap di yo yo inosan? Non men ou pa janm konnen. Ou pa janm konnen fò pa bliye nèg sa yo pa pou kò yo. Wi m konnen. Yo pa pou kò yo. Donk nèg sa yo jodi a la yo fini yo pa absan. An menm tan tou nan operasyon jodi a la nou fè yon gwo kout filè pou moun okay yo. Sak pase? E tip sa son nèg ki rele Loupewou. Oh Loupewou wi. Ah Loupewou nan menm. Oh! Loupewou nan menm si w tande dènye dènye vwès ke m voye ba ou la. Kote ke misye kap pale avek yon neg kap benyen tou e nan ki baz misye ye ki dim men koman bagay yo fet vwayaj sa m voyel ba ou al tandel ou we. Ma tandel apre. Rete. Loupe ou a li gen yon frel ki rele bwa tet kap tandem la a. Bwa tet la te konn chaje machin. Tout chofè machin konnen l. Misye se yon kriminel nodwa ki abite du kote de gran ravin kap frape la a. Enben se loupe ou kom chofè a dwat kamyon sa a. ki fè asire kay Pòtoprens lan, se menm misye ki bay antèn sou moun Okay yo, lè yo moute machin nan, li fè machin nan, lè li fin peye pou ke nèg yo kanpe machin nan yo pran moun yo ap pran nan. Prèv la byen grand, lè m arete misye a, chofè machin nan vin kote misye, vin kote m, li di m komisè misye gen yon kòb nan men m, nan men l, m di l ki kòb, li di m se kòb pou l peye Matisan. Rete. Mwen gen ti bagay. Ok, donk kote sa a, nou gen antèn sou misye, nou gen foto misye, misye te konn chaje machin nan stasyon an, li pa chaje machin nan stasyon an ankò, ou pa bezwen pè, yon bon maten ou ka jwenn imaj misye, konsa tou, e m ka pran l se mwen Mawon sèlman ki konnen popilasyon Angalè a pa konnen. Ok, pa gen pwoblèm. Fò m di, tete fò m di nèg yo sa, lè m di nèg yo pa ka travèse Nip lan fò yo konprann, ou te mèt travèse Nip lan sou yon bourik m ap pran w, ou travèse l sou yon kamyon siman, Nèg yo konn montre nan kamyon nan kamyon baskil yo ou chita atè a plat epi zam yo nan men yo. Donk kamyon baskil yo, kamyon dlo yo tcheke yo tou. N ap ede peyi a, mesye chofè kamyon yo pa fache pou sa. Paske pito nou an reta nan travay nou men nou sikile sef nan peyi a. Donk lapolis tcheke kamyon baskil yo pou nou souple, mete n sou men nou. Paske nèg yo frajil, ou konprann mete n sou men nou. Tcheke, tcheke pou nou. M te di n sa wi, jodi a la pito n plis enterese ak kamyon transpò yo ke machin prive yo. Wi komisè. Trelè yo, trelè fè yo, kamyon kap pote bwa de pa kat yo, m jwenn bon grenn ladan yo TT. Ah m konnen. M konnen. E sak chèf wi nan peyi a. Lè w tande yo moute trelè fè a yo mare tèt yo, ou wè yo chita wa konn se travayè. E sa, al kwè sa. Al kwè sa. Lè w kanpe w desann, inè di maten w jwenn machin sa ap pase, men gon kesyon fò w poze, men inè di maten kòman yon machin fè ap travèse limit. men gwosè 45 nèg yo, men gwosè bal nèg yo, men gwosè gen pil marijuana nan men nèg yo. Rete. Se se kòmsi m ta di w, piske popilasyon an gen enfòmasyon l pa gen sou yo, li bon se mwen menm m pa p travay pou popilasyon an. Nan, jiska prezan. Antouka mesye, m pa ban m balo, dèyè tèt ban m balo. Pa okipe nèg yo k ap pase pa ougan k ap voye mesaj ban mwen. Yo pase pa pa sèm yo voye mesaj ban mwen. Pa okipe yo. M tande yo gen nouvo zam, pa okipe yo. Depi depi yo te di w gen zam. Al nan komisarya de Leogane, nenpòt moun ka ba w esplikasyon de Black Merveille. De Black Merveille. Misye nan yon gang ki rele, m bliye non gang sa wi. Gang nan, m bliye non gang li. Mò rèd, ou sot di mò rèd? Mò rèd, mò rèd, mò rèd, mò rèd, mò rèd. Ale kay badenn. E fòm di nèg yo byen, e pa tout moun kap kite peyi a. Mwen menm pap kite peyi a, ekip pam nan pap kite peyi a. E nap kontinye batay pou moun ki ale yo pou yo retounen nan peyi a vin envesti. Klè. Klè. Nou pa pè nèg yo, nou pa pè nèg yo, nap kontinye atake nèg yo a boulè wouj. Jan nèg yo vle l la nap fèl avèk yo. Pa gen pwoblèm. Nèg yo bay peyi a yon chans. Ayiti 1970 la li posib. Ayiti 1980 an. Sa y ap pale m de li a. W konprann m? Jodi a la pèp ayisyen an fò l travay pou l reviv Ayiti sa ankò. Otèfwa dezè di maten, yon nèg konn pran machin ou Okay, w ap monte Kamèlejak ou prale Pòtoprens. Wè w rive a katrè di maten Pòtoprens, w wè Bicent lè klere. M fè sa deja wi. Donk kote m kanpe nan lit lan mwen menm map kontinye peche nèg yo grenn pa grenn pa 2 pa 3 pa 4 m pap bay nèg yo chans nou santi sa ok se pou nèg yo reziyen yo e asepte kote yo ye a se nan yon prizon ke yo ye yo pap ka al wè fanmiy yo ki nan sid madanm yo pitit yo fanmiy yo. yo pap kapab al wè yo. Dayè, yo gen lanmò yo pa ale. Fèt Sent Mari, fèt sot pas, fèt Fre Nènèk, fèt Pase la, yo pa ka vini. Jan Izo gran plantè. Bon li ta al fè yon ti chante. Izo sa atis mafya peyi yo ye monchè. Men Muscadin envite w nan yon aktivite lotbò a pou w al rape w pa ale. Ou misye misye bay fren, misye pran misye pani. Misye pa serye non. Izo di sa e atis mafya peyi a li ye. Gon aktivite la nan Miragwàn, komisè a envite w gratis. Lojman w, tout bagay ou gratis. Men w pa vle al pou w al pèfòme pou pèp la. Ooh izo pa serye. Ha atis mafya peyi a. Izo se nèg Bomon ke l ye. Enh li pa ale. Manno manno se nèg anba a. Enh nèg pò sali banno ye. Ya nèg yo se 2 kriminèl notwò epi nèg yo desann anba a. Enh eeh sa m rezève pou nèg sa bon pito m pa pale tande. An an n pa pale. Pito m pa pale. An n gade yon lòt bagay komisè. An m gade sou ekran m la a m t ap pale a moun yo talè a. M wè la, se gade de vye machin sa a mesye m pa ka gade l ankò non. M wè la ou debake nan zòn komin Sen Michèl e w al rekipere on zam. Kisa t pase menm komisè? Kisa w tande t pase yè? Paske m aprann gen plizyè moun ki tonbe e malerezman gen ladan yo on avoka epi yon enspektè de polis. Kisa bagay lan ye egzakteman? Monchè, se avèk anpil regrè, anpil remò ke m ap deplore lamò Mèt Aristide. Towo sa a tout moun konnen l. Nou sonje misye te nan lari la l tap fè sikilasyon. Map pale la de chèf gang sal kwadèboukè a 400 mawozo ki rele lanmò san jou. Misye tap kale chèlbè li e son videyo l tap fè pou l te fè m jwenn li. Ase li lap pale epi se avè m lap pale. Li di o tete e ou wè m la pa gen polis a gen sikilasyon. Paske nèg sa yo nou sonje yon epòk. Depi yo respire se tete yo site. Sa di misye tap fè yon videyo pou l ka montre ke l gen kontwòl lari a. Sa se lanmò san jou avèk yon pakèt ti kokorat dèyè l ke n pral gade nan ekran an. Sa di pran vizaj yo. Depi n kwaze nèg sa yo yon kote, bwa kale. Paske sonje sa m di nou. M pral vin sou sa talè sou mouvman sa a. Paske gen bagay ke m pral pale ak lapolis tou. Paske. Gen nèg gen move jèt nan mouvman tou kap pran pòz yo ap di bwa kale alòske yo menm yo se move grenn. Fòk lapolis pridan tou. Fòk pèp la mete yo sou men yo. Gon seri de nèg ou wè t pi cho devan bann nan tcheke sou yo, yo pa fin bon moun. Gen nèg ou wè t pi cho nan mouvman an wi tcheke sou yo. E se nan tcheke sou yo t fè ke moun debisi pral dekouvri yon malandren Ki nan brigad vijilans wi poutan se antèn izo liye antèn manno liye nan vilaj de Dye e janm diw la wè nèg yo esat fè yo fache a paske yo wèm konn tout andan vant yo manno ak izo gen malèz e manno ap veye izo poul fann tèt li esat fè nèg yo menm ap planifye pou ta al plase izo nan kafou fèy kòm chèf gang poul ta kite vilaj men ki pap fasil Sa di ant Manno oubyen Izo youn ap kite vilaj kanmenm. Swa vivan oubyen mò. Nou pa konn kiyès k ap fann tèt lòt avan. E menm si w wè yo ap ri ansanm youn ap veye lòt. Ohk Letènèl! Ebyen koute, towo sa lanmò san jou, sa di veye, sa fè kèk tan n pa tande misye. Dayè misye fe misye kase depi lasasina de kòlèg. E si polis nasyonal la, si o kòmandman polis la te gen volonte reyèl pou te fini ak baz la, mwen menm pèsonèlman te ba yo anpil sipò nan epòk sa a pou yo te elimine baz la. Se paske yo pa t vle, pa t gen volonte pou sa. Paske lè Ti Magali tape kòlèg, Baz la te sanse kraze. Baz la tèlman gentan kraze, Bout Black ki son kriminèl ki trè pwisan nan gang nan, misye oblije travèse al jwenn Izo nan Vilaj de Dye. Se paske pat gen volonte. Malgre tout sipò ke m bay, malgre tout detay ke m bay, podyab Ti Magali yo fè anpil efò men yo paka fè l sèl san apui. Bon popilasyon an ki fon sèl avèk gang yo tou men san apui o kòmandman polis la ki donk pat gen volonte pou sa. Ekoute Ebyen towo sa a se misye ki premye chèf gang nan aprè Yonyon. Yonyon vin pa la, misye nan prizon Ozetazini, ebyen se lanmò san jou ki otomatikman vin jwe wòl premye chèf gang. Paske Yonyon te toujou nan prizon men l te rete kòm chèf gang nan k ap kòmande, se misye k t ap kowòdone gang nan, lanmò San Jou te dezyèm chèf, Gaspiyay te twazyèm chèf. Gade m bliye pou m montre n foto misye nan vivan l, m a gentan montre nou l ok. Mentnan, Gaspiyay te twazyèm chèf. Eben sa k pase se ke lè Yonyon vin pa la, kounye a lanmò rete kòm premye chèf, Gaspiyay vini dezyèm chèf. Misye te toujou bò kote lanmò san jou. Nèg yo alèz paske se 2 bòkò yo ye. Tou lè 2 ougan yo ye wi. 2 ougan. Lanmò se ougan, misye se ougan. 2 bòkò yo ye. Yo nèg sa toujou ap fè gwo sèvis dyab nan Dimilso. Dimilso se la baz la fòme menm nan Tomazo. Pa bliye m souvan raple n ke Dimilso se dezyèm seksyon kominal Tomazo, se la gang 400 mawozo a fòme. Donk Gaspiyay, vrè non misye se Stephenson Germaine alyas Gaspiyay, misye se ougan li ye menm jan avèk Lanmò 100 jou. Sa di misye son nèg ki toujou bò kote Lanmò 100 jou. Gaspiyay. Ebyen sa k rive se ke Bwa kale a. Oh letènèl frape yo kounya sak rive misye abityèlman nèg sa yo ap bay dyab manje fè sèvis lwa depi yon bon ti tan misye gon sèvis lwa poul al fè epi chak poul al fè li chak li fin met dat li rekile dat la li di ke bon na gen tan li voyel pou yon lòt dat jiskaske sèvis dyab la poko janm òganize. Kounye a depi mèkredi pase misye gon on vant ki pran li. Misye gon bagay ki pran li etc. Ou konn nèg sa yo. Yo pa ka al lopital ak fasilite paske ou konnen TT te gentan livre yo nan la repiblik. Sa di nèg sa yo lè ou wè yo malad se nan se swa yo limen balèn oubyen si yo gen kèk medsen ke yo te kidnape oubyen medsen k ap travay ak yo menm jan ak Izo. Esat fò yo panike a wi. M pa di w medsen an la avèk tout madanm ni nan nan yap veye l la le lanbi. Depi lè m fin bay enfòmasyon sa la moun sa yo se se se yo pa dòmi nan nwit non paske yo etone yo pa panse tete tap gon detay konsa. Ebyen sak rive depi mèkredi pase gaspiyay gon vant ki pran li misye pa anfòm misye pa alèz epi yo ap misye ap fè rezistans. Men, pa bliye, misye te sibi yon atak deja, okontrè, moun yo te menm panse misye t ap viv Izaak lanmò san jou. Eske n sonje nan emisyon isi a, Zo te raple nou ke li menm nan zam pa l, li toujou kenbe l nan men l paske nèg yo konn poudre zam. Paske lè w se premye, dezyèm chèf e ou t gen kontak yo, sa di souvan nèg ap takle w wi. Nan gang nan gen sa wi, nèg ki premye, dezyèm chèf la. paske se li ki gen kontwòl tout tout a ou konprann kontak yo se li menm ki gen kontwòl kote zam yo ye tout bagay sa di gen nèg kap takle w misye te pran kou deja ta sanble lanmò te deja poudre misye men kòm se 2 bòkò yo regle zafè yo misye te fè yon bon ti tan li pat fonksyonèl m te menm kwè yon lè lanmò te dezame misye apre sa bagay la rezoud lè sa chèf gang Ronald tap frape nan ti mache. Enben, Ronald vin tonbe. Kounye a, Kòlèg ki s on ki s on on sòlda, on chèf vrèman ki pa pè, lè misye tonbe, Lanmò San Jou panike depi lè sa a. Se dènye fwa misye soti nan lari. Ti videyo sa w ap gade la a. Misye panike. Misye antre nan kokiy li. Kounya gaspiyay ki pa janm al fè sèvis lwa a, on vant pran misye depi mèkredi pase, jodi a se gade yo gade yo wè san k ap soti nan tout bouch misye, tout nen misye, epi misye te la l pa la ankò, donk gaspiyay misye gaspiye, gaspiyay gaspiye. Ti makak rele misye, pa gen pwoblèm li fil pou li, ti makak fil pou gaspiyay, pandan m ap pale avè n la gaspiyay gaspiye, Misye pap janm kidnape moun ankò, li pap janm vyole moun ankò, li pap janm brake moun ankò, li pap janm tiye moun ankò, li pap janm vòlò bagay moun ankò, paske son gang sal ki tap fè krim. Nap raple ke le Departement d'Etat Ameriken, les autorités américaines te dispoze on milyon de dola pou kelkeswa moun ki te fè yo jwenn gaspiyay vivan. Ebyen pandan map pale avèn la ta sanble se mouche lanmò kap jwenn lajan sa se pa lanmò sanjou non e lanmò paske gaspiyay misye gaspiye letènèl frape yo non lanmò sanjou mèt veye kòl e jou ti magali sou kòm misye son lach li ye e nèg ki pi lach nan gang nan lanmò sanjou mte di n sa eske n sonje e pa pwofèt m ye non. Mwen menm m pale swivan enfòmasyon m genyen. M te di n ke Lanmò 100 jou se nèg ki pi lach ki gen nan gang sa. Sòlda, nèg konbatan l te rele Kòlèg Oktaviyis. Ti Magali desann li. Si Lanmò ou wè l atè a la se frekan l ap fè ba ap fè enteresan. Men tout lè sa l te gen sipò Kòlèg. Lè w wè l desann nan lari a vide wè l atè a manti Kòlèg te la ap fè pon pou li, ap fè kouvèti pou li. Gade si misye te abitye met pye l atè menm jan ak kòlèg ti Magali tap fann li deja anh e sak fè w wè menm si w wè gen depi w nèg kap kritike m de pale m mal se e pa fin bon moun yo ye paske lè m antre nan la tranblè kiyès ki te konn galaxy anh m fin prezante galaxy epi ti Magali jere l. M di w ti magali a te komanse m pa konn sak pase ti magali fò n fè yon priyè pou ti maga e ti maga tap travay ti maga tap travay anpil wi se si w wè ti maga ka pran pye poul manik fin lage pye poul ti maga pran l galaksi ti maga pran l kòlèg towo gwonde ti maga pran l ooh. pou m site sa yo sèlman. Sa vle di ke Ti Magali, m pa konn sa k pase Ti Magali, fò n ta fè yon priyè pou Ti Magali. Men se Frantz Elbe t kraze Ti Magali. E Frantz Elbe wi, li pa ba yo mwayen, li pa ba yo anyen, vye pantalon nèg yo chire sou yo, lojistik pa dan anyen pou yo, etsetera, y ap manje mal, dòmi mal, fonksyone mal, sa vle, sa pa dan anyen. Epi Ti Magali dechalbore nan men nou. Hein ti magali ti magali wi ahh ti magali antouka ou konprann antouka la se nan dyèg nou ye moun dyèg deside pran lari bon mal fon ti pale rapidman ak polis nasyonal dayiti m pral di n kèk bagay la ki ekstrèmman enpòtan pran yo. Yè m te kòmanse ba nou lis de bagay pou n kòmanse tcheke. Jodi an la, pito n tcheke veyikil transpò yo olye n tcheke menm prive. Tcheke valiz, bout sak yo. M te di n menm anbwate yo fò n tcheke yo. Gon seri de limenna w wè k a bèl valiz nan lari an la tcheke sou yo. Paske gon limena ou tu avan e la nan nan pote boure moun tujo fè moun pako fè gon bel limena yo lage atè map gade foto tifi a mesye a rezon bon nèg ta fè rèv epou wè se madan gang li ye gon lide t di moun yo tcheke valiz limena lè yo gade men pil kantite bal li andan valiz li. Sa vle di ke se bal lap soti nan vilaj pou l al ranfòse nèg nan anlè a nan Debussy. Kwè mwen Debussy, m gon bagay spesyal pou yo paske m pral ba yo enfòmasyon. Ha! Gade, ou wè la se Debussy li ye la. Non e pa Debussy se Dyèg. Moun Dyèg deside akonpanye pnh, yo pran lari. E kèlkeswa ti sòlda Vitelòm voye anlè a yo tonbe. Plizyè tonbe deja. Kwè mouvman sa m pa ta swete l kanpe, li sipoze entansifye, pran konfyans O komandman polis la, bay polisye yo mwayen, ap tou kapab touj gen domaj kolateral se nòmal men pèp la detèmine se bon moman pou n trake tout gang m tande kraze baryè si moun sa yo Elbe pa ka fè anyen pou yo paske nèg yo di e zanmi pèp la deside bay lapolis mwayen ba li ranfò. Chèche blende ki vini degaje, jere bagay yo. Bay polisye yo mwayen, ba yo bal, ba yo zam, genyen pil sa n sezi nan dwàn yo, sa n fè avè yo mesye? Si n pa voye yo nan konpayi sekirite nou, bay polisye yo mwayen, pase pèp la avè yo pou lenstan. Paske m te di n sa yè, diskou pou n pwone jodi an, se di moun yo, kèlkeswa moun ki la a, Pa al tante atak on moun sou baz règlemandkont, se pa moman an. Men depi nou konstate, jan w wè Muscadin fè l jodi a, on nèg ak zam nan men l k ap teworize popilasyon an ke n abitye wè l swa nan odeve oubyen nou konnen l,